nan Petite Rivière de Nip, nou sou plas Petit Trou, Petit Trou de Nip, nou sou plas Notre Dame de la Nativité, nou an fas legliz la kote ke gen anpil moun ki reyini sou plas la pou yo dòmi, la nou ansanm avèk 2 moun ki gen kay yo ki kraze, Nap di madam bonjour. Bonjour mesye. Koman nou ye? Bon nou bi nou m paka di nou byen men kanmenm nou la ak jezi. Donk nou wè nou sou plas sa sa vle di ke kay nou nou kraze? Bon wi majorite nan moun yo la kay yo kraze men gen moun kay yo pa kraze non men yo fisire moun yo oblije vin pran refij yo la paske toujou gen replik. Wi nou oh nou toujou santi yo. Anpil, paske nou pa konnen kisa k ap gen a retou, paske. Kay kote nou abite a byen domaje nan dimansyon li, li byen domaje. Mwen menm kay kote m rete a mwen menm se yon pati ladan ki fele, e sa fè ou wè nou la. Wi yon kay an beton men ki fèt, ki kouvri an tòl epi fè kay la ouvri tou. bagay men pandan yo vini an pa janm gon moun vrèman ki vini ki vin fè yon bagay serye vre. Yo pa resevwa okenn èd ditou. Pou èd lan, m pa wè èd, m poko wè èd yo. Sèlman gen lòt moun ki vini, ki vin avèk ti bagay pèsonèl yo, k ap. k ap triye kèk moun pou yo bay men ki pa bay moun kòmsi lè w jwenn yon popilasyon ki kòmsi andomaje gen yon katastwòf ki pase lè sa ou jwenn ou jwenn dè òganizasyon ki vini ki vin bay èd epi lè sa tout moun jwenn lè sa ou di ou jwenn yon èd gen èd ki vini tout moun jwenn men Pa rapò avèk jan gen de moun ki vini la pa gen èd vrèman. Fim la nou an bon pri la men imaj bèl apre ap tonbe sa vle di ke kanmèm nap bezwen pou yo fè bagay pou nou se pou ta gen yon demand nap fè a ouvri fenèt sa gaye pou nou fè. Se ede nou ede nou paske si pandan nou anba pre la a chak fwa bon m ka diw wè chak swa la lè nou kouche la pou nou dòmi. Lè nou gade nou wè anlè a men eta nou wè li maske pou lal fè lapui kè tout moun ap kase paske lèw wè li nan sitiyasyon sa tout moun se kanpe la sa ki rete gen moun la nou menm nou miyò nou gen prela men gen lòt moun la ki pa gen prela ki kanpe nan seren an yo dòmi bon sa nou te kapab mande otorite yo se ede nou Ede nou paske pou nou jwenn tout bagay nesesè yo. Wi prela bagay bon m wè gen anpil ti kay tou yap vann. Oh si yo pote pou nou yap fè nou byen anpil. Merci.